Madam, mesye, nan moman nap pale a la, mwen menm kòm jounalis, mwen nan ti pòs la la. Mwen gen yon bann nèg ansanm avè m la. Nèg yo pran ti pòs la, kidonk ann gade byen, nèg yo gen inifòm lapolis sou yo, nèg yo pran ti pòs la, kidonk pa gen moun ki kapab. Pa gen moun, pa gen yon polisye ki kapab mete pye l atè. E fòk nou di, e fòk nou di madam, mesye, mwen menm la a kòm jounalis, bagay yo pa osi fasil pou mwen, kidonk nou vrèman riske la a. Nou riske po n kòm jounalis, paske otomatikman la a. lapolis ta debake otomatikman la nèg yo ta debake la enben mwen menm kòm jounalis mwen deja pase pami lafoul paske otomatikman lapolis rive la yo pap konnen si m son jounalis paske se bal nèg yo ap pete kidonk la madam mesye ann gade bagay yo la nou kapab tande son yo la kidonk kidonk. Atosyon bon sa di sou djoub amerika. Madam mesye ann gade sa Men kijan bagay yo ye la nan komisarya matisan kelke zè apre izo fin pale men kijan bagay yo ye nèg yo anvayi ti pos sa la nèg yo pran Tout sa ki te nan ti pòs sa la. Ann gade la a. Men nou, se nou k lapolis kounye a. Bay lapolis pou nou. Men kijan bagay yo ye nan Matisan, madam, mesye. Men kouman n kanpe nan Matisan. M tande ti pòs, ti pòs. Sa ye nou k ap dirije isi a kounye a. Men madam, mesye, n ap fè yon ti avanse. N ap retounen, n ap retounen anlè ankò. Paske pandan m te anlè a, epi. Men bagay n ap fè pou yo la. Gade, n ap boule. Ey, gade sa. Sa ap pran bal. Men n kòmanse met dife pou yo, men nou. Sa ap pran bal. Pran lòt la nou. Gade. Madam mesye la ann gade byen la jeneratris ki nan komisarya matisan la kap boule. Map monte nan ti pòs la la map monte anlè nèt anlè nèt map monte m pral pèmèt nou gade kijan bagay yo ye nou mete pye nou atè Nou pral pèmèt moun yo viv bagay yo, an nou gade kijan bagay ye la. La mwen anndan ti pòs la, anndan sou komisarya Matisan. E fòk mwen di travay sa map fè la, se yon travay ki riske. A nenpòt lè, e m kapab di blende a parèt, ebyen blende a. Ka tout fanm mwen menm pami nèg ki anvayi ti pòs la kidonk yo ka konsidere n tou kòm kòm bandi tou n ap fon ti desann n ap fon ti desann RL prod mete pye l atè n ap fon ti desann n ap avanse nèg yo ap fè tantativ depi talè a pou yo wè Kòman yo kapab ouvè yon pòt, men fòk nou di pòt sa li menm se yon pòt ki blende, yo tire sou li, li pa li pa tout sa yo tire nan serur la pou yo wè kòman yo te kapab pèse serur la men malerezman nou poko janm ka rive pèse serur la. nèg yo pa kapab reziste fas avèk presyon nèg yo. E pandan n di n ap pran ti jòf la, n ap pran yon ti jòf Doba. Doba. Kidonk, an n gade. Kidonk, nou pa ka pote boure menm. Nou pa ka kouri. Madam, mesye, men ki jan figi Matisan ye kèlke zè apre Izo li menm li fin bak. Kèlke zè sèlman apre Izo fin pale. Nap avanse. Nou mete pye n atè. Nap avanse la. Ben, madam mesye an gade. Men kijan bagay yo ye la. Bagay yo pa fasil non. Men nou menm kòm jounalis Reporter RL Prod nou mete pye nate pou yon nouvèl emisyon. Mè madam mesye nap fon ti retounen kidonk kapab gade la bagay yo andomaje e ap retounen ap retounen desann ap retounen desann. Ki donk, m ap retounen desann ankò. Ki donk la, e konsa. Bon, madam, mesye, la a, Nou t toujou devan sou komisarya matisan. Nèg yo nèg yo monte yon drapo la ann gade byen sa se drapo ameriken an ki anlè a la a men nou ta renmen konnen pou ki rezon nèg yo chwazi monte drapo ameriken sou m kapab di sou tèt ti ko e e sou komisarya alò E mesye, pou ki rezon nou met drapo sa anlè a la a? Pa gon nèg ki ka pale, di n pou ki rezon nou mete drapo anlè a? Pou ki rezon nou met drapo sa anlè a, drapo ameriken an? Sa k fè n mete l, paske gade, nou gen yon bann leta sousou, yon bann leta pèpè, leta visye, chimè a chimè ap goumen, yo vin la ba n cha, yo vin fè kakay nou pou te wè la, e sa, e cha si k se goud li ye, gade pou wè, an ameriken li ye la, ameriken, n ap boule lajan, menm leta nou k ap fè, n ap peye yo wi. Depi yo vle vin bat sekirite nap peye yo ti cha kaka sa gade wè yo nap ba yo kòb pou yo manje yo tou grangou nan cha la bann visye nèg sek segode boule yap boule tout fre pa gen anyen chimè kaka k nan cha chimè ti bra yo vin vòlè.